Savannah, m te pase wè w la, m pa konnen si l ap posib pou m ta moute kote m wè w la. Ah, jodi a la m pa sou sant bgy, m te vin fin pale anpil nan tèt mwen la non. Anna, pa di sa, m pa konn poukisa m vin kote w. Monte, monte. Mèsi. Oh mennaj hey. Ah nan se donaybi wi cheri an. Li mele m a donaybi m demande w bag kòman mennaj la. Bebe. Ou banm yon bag m pranl kòman mennaj la. Se mwen k pou diw ki sipriz m gen pou ou ankò. Waw. Ah ou konnen cheri chak jou kap ogmante se konsa map fè nouvo plan pou ou. Cheri oh mwen fè yon ti souri avèm. Lè w resevwa m nan jan de akèy sa yo l pa bon pou mwen ditou non. Ou fem pe vye lide cheri. M toujou di menaj ou koman menaj ou. M te di menaj ou ou ofri m yon bag m pran l. Bon Ana avan yè la ou di m wi ke nou ansanm Ana eh. Bon sa moun ansanm. Ana Ana ma cheri di m si tout fwa nou pako ansanm kisa pou m fè pou nou ansanm. Paske m te gentan konnen ou se menaj mwen kidonk m se menaj ou. Waw eh cheri. Jezi. Diana! Diana! Sa gen ti Amel? Sa sa pase ou? Chérie, por favor, ban mwen dènye chans non. Pa imajine ou an, Diana. M nan yon peyi, m pa pale espanyòl. Se ou k dout mwen. Kounye a ou fèmen pòt la pou m dòmi deyò. Chak moun ou kwaze nan lari a se Hola, cómo estás? Muy bien, y tú? Se vesina vesino e poutan nan peyim se vwazen vwazin m konnen. Tanpri cheri banm yon ti chans kite m antre non. M garanti w cheri map jwenn bag la pou ou. Banm yon chans non. Ou konn sak pase ti Anòl. Retire w devan pòt la tande. Oh! Retire w devan pòt la ou wè tout tan w pa gen bag la nan men w la pou pote ban mwen ou pap met pwent pye w anndan kay la. Nana! Hein? E pat papa w ki te achte l? Kote w gen kòb pou achte bag ou menm? Kòb papa m se kòb pa mwen wi cheri. Gade rete w la ale ale ale map voye dlo sou ou wi. Ou ou ou m konnen w paka fè m bagay konsa. Map voye dlo sou ou wi. Nèg dous ou a wi m konnen w paka fè m bagay konsa. Dana! Dana! Kounya la m pata pa antre nan lanmè a non. Ti zanmi m nan cho nan kò m li di m antre m di non m pap antre nan lanmè a li rale m li pouse m nan lanmè a. Ou konnen lèm soti nan lanmè a m chèche bag ou pa wè, pa wè non. Kisa nan? M chèche bag m pa wè bag. Kèt. Sa vle di la bag lan pèdi donk. He sa son lòt kalkil. Si wap toujou fè lòt la fèm kado ok men sa w te banm la pèdi. Cheri fòm ta ka jwenn menm nan paske. Modèl ou wè nou pot pou ou a la ki dòk ofèv lan pè, ou konnen yo toujou gon gon stil de modèl yo toujou gen pou yo fè jan de bagy sa yo modèl ofèv lan pè di se sa pou m ta gen kòm modèl cheri. Bon ebyen menm di w li pèdi nan lanmè. Nan nan ki la eske se bokachik m ta gentan al fon ou ta gentan esplike m nan ki bò te plonje nan dlo a cheri paske ah. Punta cana wi. Punta cana. So m vreman dezole si tout fwa wap fè lòt la fèm kado map tann li men li vle di m kriye lèm soti nan lanmè a pitit m pa jwenn bag la nan do m tèlman kriye m fè kòlè m mande anraje men m goumen m goumen avèk zanmi m nan pou bag sa yo jan m diw la si wap pote lòt la ban mwen ou mèt potel men. E chans m pat gen avèw. Men Ana pandan m toujou ap lite pou m fèw sipriz ou pa gen okenn sipriz ou gen pou mwen tou Ana. Oh oh gade yon tenten mesye m te mande w bag epi tou m pat mande w bag m pat diw epi tou ou te wè ou son moun nan zòn nan m pat janm konn pale ansanm avèl m pat janm te diw m renmen w. Ou lan ou gen ou fè foli ou lonje bag ou a ban mwen m pranl nan men w m di w wi nou ansanm pou w ka kite bouda m trankil. Se pa bag lan vle di pou m fè w santi ke m renmen w lan non sa vle di la bag la li menm menm menm chak fwa w gad bag lan wap di kèt sa se don Aybe k ban mwen kidonk wap panse avè m pi souvan chere. Ebyen m di w bag lan pèdi ou lan a kite m trankil. Yo Kiana m kontan wè w wi antouka e e e e Sonje ke Don Aybe renmen w ok. Anpil. Si w ta tande yo di w yo wè yon moun anba pon Dwalte, ou pa bezwen fè oken dout, se mwen menm li ye. Sonje gwo moun k ap soufri sou konsyans ou. Kanmenm Ana tanpri, yon dènyè mo cheri. M konnen w p ap lage m pou kont mwen Dana. Men aka! Dana! Tann! Pou jan mwen mwen pou se sa wè. Wè wè do! Ale, ale! Fè bak! Ma vò rèk la sou wè! Ale! Nan, nan! Ale, ale, ale, ale, ale! Ale, ale! Mwen mè de moun la! Mwen di w sa w lòt fwa ankò! Wè bag la? Tout tan w pa gen yon lanmou pou pote ban mwen la pa met pwent pye w bò isi! Tande sa m di w? Ou te gon fanm? Ou te gon vag? Mwen pa t gen fanm. Dèyè mwen pa t janm de di m t ansanm avè w. Ou t ap anmerde sante m. M te di w wi. Kounya la ou wè pa gen bag mwen ansanm avè w tout pon yo koupe. Sa vle di la ou pa m pa gen okenn rapò ansanm avè w la ankò. Pa vin lakay mwen epitou. Ala de kote mesye, sa l te pase la? Sa k antre konn sòti, moun nan fin ban m yon bag m pa t menm gen mande l bag, li fin ban m bag la kounyela l ap vin ban m pawòl, se yon lòt li t ap ban mwen, sa k antre pa sòti cheri, wè sa? E la l ap rete. Sa k antre pa sòti. Ah ah! Kounye la mwen menm, jan m konnen m entèlijant, jan m konnen m gen nanm, ou wè sa pou m ta ba l bag sa m t ap eseye vann li.